an danje donk pou yo chwazi si yo prale ak si yo pa prale men lèm fè echanj avèk Gary sou sa m gen de plizyè enfòmasyon k pèmèt ke analiz pam nan ale nan lòt sans donk m te panse se te responsab sekirite a menm ki te detèmine ke vip a pap ka ale pou de rezon x ou y mètnan Si se voye yo voye polisye yo, yo apateni a yon kò, a yon inite spesyalize. Donk si se pa kòmandan an chèf la, moun ki responsab inite a, ki detèmine ke vip a pap ka deplase, li yon ti jan, bon, se yon ka de sibòdinasyon ke polisye yo deside ke yo pa prale, petèt ke yo twouve anba gen danje ou kwakseswa. Donk. Sa se o pli o nivo ke l dwe deside, e mwen menm m konprann li konsa, se o pli o nivo ke l dwe deside eske vip a ka deplase oubyen eske l pa ka deplase. Men an Ayiti gen yon pwoblèm. Yon pwoblèm piske enstitisyon sa yo an Ayiti an jeneral yo pa egziste. E lè yon nèg vip, ase souvan se li k detèmine ki kote l vle ale, ki lè l vle soti, ki lè l pa vle soti, ki moun ki nan sekirite l. E Prezidan Jovenel Moïse mouri konsa. Konsa, misye mouri. Yon prezidan ameriken pa t ap mouri konsa. Paske, pa egzanp, m t ap fè deba sa avèk kèk zanmi jounalis, m di yo, ta dwe gon enstitisyon de sekirite oubyen laprezidans antanke tèl te dwe on enstitisyon, veritab enstitisyon ki asire l de sekirite manm li yo, de sekirite vip ke l genyen yo. Pa egzanp, on prezidan de la repiblik pa ka chwazi pou l al ret kote l vle. Ou konprann? Sa di ke an tèm de sekirite, fòk gon enstitisyon pou ki ap gade kote prezidan rete a, ki danje k ka genyen. Bon, ou imajine w ke on prezidan an difikilte e li ka ap pran telefòn li pou l rele. Pou l rele. Sa di ke. E si sa Val te di a, se te ka sa. Wi. kote polisye yo, gen de polisye ki t ap di prezidan an pa ka ret la, donk yo pa t ap al ba l sekirite la. Yo pa t ap al ba l sekirite la. Yo t ap fòse misye ret nan palè. Evidaman, yo t ap fòse l ret nan palè. Ret nan palè. Ok, men fò l deside o pli o nivo. O pli o nivo. Mwen renmen konpreyansyon w sa Gary. Egzat. Donk e pa polisye yo pou detèmine l, se o pli o nivo pou l deside. Ok, mwen m rejwenn Marco, san ke m pa m pa ekate posiblite pou w la, men pa bliye polisye USGPN yo fè pati de yon enstitisyon. Yo gen yon chef ki di yo yo avek tel vip. Tout sa k genyen kom pwoblem se pou yo kominike otorite siperyè yerachik yo. E si yo te fè l, yo pa tap pran mezi konsèvatwa kont yo. Paske yo te gen dwa di sa epi nan otorite a, responsab la ap rele vip a, lap di vip a, ekoute, yo anonse pral gen tire, premye minis la te gen pou al anba, yo pap ka ale, direktè jeneral lapolis la map swiv sou radyo, donk li pa ka, ou pa ka deplase paske m pa estime ke ou gen ase de sekirite, lè sa se responsab la, men ou menm ou pa dwe pran desizyon, sa son premye bagay. Dezyèm bagay ki genyen Marco, polisye yo pa pral mouri ankò pou pèsonn. Yo wè sak pase yo. Yo pa pral mouri ankò pou pèsonn. E twazyèm bagay ki genyen, gon bann nèg, chèf USGPN devan lajistis wi. Polisye USGPN ki te de kay prezidan an, yo nan mezi konsèvatwa wi. Nèg ki nan enstitisyon sa a la kounye a, 1 misye prudan, 2 misye prèske kite enstitisyon an. Katriyèm bagay ki genyen, moun pa ka fè nèg USGPN yo konfyans ankò paske yo kite tiyo yon prezidan. Senkyèm bagay ki genyen, Lyonel Valbrun vin konprann. An l konprann li te nan palè li chèf, sou pretèks kòm si gon pakèt nèg ki gen zam etsetera. Prezidan eli wi nèg yo kite yo tiye. Se kounya Lonel va pran konnen ke l pa gen moun k ap ba l sekirite vre nenpòt ki lè. Premye kout zam nèg Bèlè, nèg Dèlma 2 fè, nèg Palè yo ap kouri. Tout ap kouri. An nou di bagay la byen mesye, nèg ki pa ale Pon Wouj yo, e pè yo pè Babekyou mouche. Ou e pè yo pè. E pè yo pè Babekyou. Epi dezyèm bagay ki gen mèsi mèsi mèsi Walter an polisye yo gen chaje enfòmasyon wi yo konnen depi yo van anba nèg yo ap tiye yo wi. Wi yo konnen nenpòt bagay ka rive yo sof ke Gary m gen yon dezakò avè w sou dezyèm pwen an. Sou kèl pwen? Polisye yo pa pral mouri pou pèsonn. Oh yo Polisye yo pa gen pou yo di sa. M dakò avè w, m dakò avè w, m tou dakò. Ou pa bègen dakò, m tou dakò. Yo pa gen pou di sa, yo sipoze ale a moun nan pou yo mouri. Non, yo sipoze demisyone. Demi, si w nan si w pa vle ale. Demisyone pou demisyone. Se djòb ou. Ou wè 9 polisye sa yo. Se djòb ou, ou pa ka di ou pap fè l. Ou wè 9 polisye sa yo. Se demisyone pou demisyone. Yo annik fin fè l, yo di yo pap prale, epi yo tou demisyone de kwa. Gary, Gary. Yo di yo pap pran responsablite ankò, mwen pap sekirize moun, mwen pa al goumen a pèsòn moun. Pase, ou pa ka polisye. Bon, se metye w se pou pwoteje e sèvi. Bon kounya ou di m pap pwoteje. Ou pap pwoteje, ou pap sèvi, ou pa gen plas ou la. Ale. Sètadi ke polisye yo pa ka di yo pa pral mouri pou pèsonn. Bon, bon, bon imajine mwen menm, m sezi wè tou prezidan mouri. Pa gen de mezi sevè ki pran kont moun ki te dwe ba l sekirite yo? Pase ke w le vè ou non, Ou paka di paske prezidan pa sèvi avèw prezidan chich kounya yo vin tuye prezidan kounya polis yo ap detèmine kòm si kòm prezidan pa sèvi nap kite yo tiyel kòm li pa konn bay kòb wi on ti bagay epi tout nèg depoze zam. Bon banm diw yon bagay e mwen bò pale vre mwen menm bon tout nèg konnen ke mpa gen okenn pwoblèm ak okenn polisye mwen mwen menm map pale sa pa vle di pou otan ke mpaka emèt yon pwendvi ke mkwè ladann. Nan tout peyi serye afè afè polisye pa lè nèg pa se lòt moun yo tap pran nèt wi se rekritman lòt fòmasyon yo tap fè yo tap transfere moun tout bagay sa yo wi e ou wè sam di nèg yo bon mwen di nèg yo sa kounya nenpòt ki prezidan k monte k gen ki fini k bagay ki monte lap monte a nèg pal lap annik voye moun yo ale lap voye yo ale nèg ug pnh bagay yo esp se deyò lap mete yo wi. Paske menm bagay la ka rive l. Ou ta va di yon bagay la. Alò, mwen, ti dezakò ke m gen Gary avèk Marco e ou menm sou pwen sa a, a savwa ke polisye yo pa gen pou di yo pa prale. Efektivman, an prensip, se, se ta dwe sa. Men an fèt, lè pa egzanp, nan, nan yon kò, nan yon ansanm de polisye ki responsab yon sekirite, pou sekirize yon vip, Se ta di sa w vle di. De kiyès wap pale? Wi wi yo konprann yo konprann yo menm tou o menm tit ke petèt chèf sekirite a ki zòn ki yo ka ale ki zòn yo pa ka ale. E sa k fè m te pale de nan li rete nan manyè de dire e de fè la. Pase ban m di w egare mwen dakò ke e alò Marco di ke Yon polisye pa gen dwa pou di li pa pral tèl kote. Se oubyen li demisyone oubyen li pa gen dwa pou di li pa pral mouri. Si w fè sa, se ensibòdinasyon devan. Non, non, non, non, ban m di w sa, ban m di w la, pwen de vi m sou sa. M pa di w pa di l non. Yon polisye oubyen polisye yo, se vre ke yo gen misyon premyè yo se sekirize vi avèk byen. Men, yo gen misyon sitou e avan tou, Ou wè m janm pran egzanp la byen pou ou? Ann ale. Marco Ackerman pa ka vin. Fò m raple, fò w konnen, e se pa Marco k di m, Marco te rive la pou l vin fè emisyon. Donk lè l pa wè machin devan ditou, l ale. L ale. Wi. Kanpan rele m nan telefòn. Kanpan di m li pa ka rive. Ou menm, Swiv mwen byen. Ou di m kisa? Ou di m se pa de bravo ou brave dans. M koupe wout. Ou koupe pou rive la. A wi. Tande non. Wi. Tande non. E sou ou m ap vini. An n ale non. M ap tounen sou ou tou wi. Tande non. Tande non. Tande non. Ehe. E kanpay avèk Mako pa vini. Wi. Men mwen konnen. Ou menm ou eksplike tout sa k pase men ou vini kanmenm. Men nèg yo se yo k pran desizyon yo pa ka konpaye chèf yo. Yo pa ka evalye. Tann mwen, tann mwen, tann mwen, tann mwen. Gade, epi lòt bagay ou dwe konnen, lapolis est une institution hiérarchisée. Sa vle di se yon enstitisyon l ye. Se pa kòmsi pwendvi pa w w ap fè pase. Se pa pwendvi pa w w ap fè pase. Sa vle di ou gen yon misyon pou w pwoteje yon vip, akonpayan yon vip. Si ou menm ou estime ke vip a pral an danje, gon kòmandan sou tèt ou, bon se bagay wap fè, bagay wap di a la, bagay anachik nèt wi, gon kòmandan sou tèt ou, non epa wap pale mak wap pale la, tande, gon kòmandan sou tèt ou, li voye w an misyon, epi w di ok, pa gen pwoblèm, wi chèf. Kounye a nan lapolis la gen yon bagay ou pa ka egzekite yon lòd manifèsteman ilegal men akonpaye yon vip ou pa ka evalye ou menm sekirite oh m p ap sòti m pa pral avè w au pwen tèl ou pa menm vini se pou kominike a chèf ou pou di l gen pwoblèm se pa ou k pou deside Ou menm tèt ou kòmsi fòm sekirize tèt mwen dabò e menm pa al nan sesisyon an ou pa mele la se mwen ki gen dwa di sa ou menm ki gen dwa di sa kòm sitwayen kòm jounalis ou gen dwa di mwen pap vin bay nouvèl map sekirize tèt mwen swiv mwen byen Marco gen dwa parèt la li pa wè machin deyò Marco ale kanpàn pran yon motosiklèt li kite machin li li rive li paka pase li tounen mèt si se te yon polisye k ap vin nan travay pou l vin travay nan komisarya Petyonvil, si pa gen kote pou l ale, se pou l rele chèf li pou l di chèf li, mwen bloke, mwen pa kapab vini. Men l pa ka di chèf la, a, depi m sòti deyò, jan m wè y ap tire a la, gen sekirite m p ap ka vini. E se yon polisye li ye. Bon, premye bagay m ap di sou sa Valdy a, nou nan yon kad Li di w, nan travay pa l la, w ap leve a katrè di maten men tèl bagay ou pral fè. Si w estime dyab ka manje w nan leve a katrè di maten an, w ap di moun nan, m p ap ka rete nan travay la, m ap kite travay la, m pral dèyè yon lòt travay. Men w p ap ka chwazi ret nan travay la epi w di moun nan w p ap deplase a katrè di maten. Donk sa a pa mache, sa a pa lojik. E Gary te di sa talè a. nan entèvansyon l lan, polisye y ap pran mezi konsèvatwa kont yo a, se paske yo komèt on ak ke administrativman yo pa dwe komèt. Se pa mechanste l ye? Wi, se pa mechanste l ye, se paske se pa yo ki dwe detèmine si yo ka deplase ou non. E m gen yon komisè ki ekri m la ki di m, misye di mwen, Gon difikilte, mwen panse polisye yo pa ase ame, yo pa gen mwayen pou yo ba w sekirite, osi senp ke sa, Pa tap gen Valbrun mezi sa yo. tap, pa tap menm gen mezi sa yo, li tap ap fini. Gary, m panse ke sou pwen sa, la kesyon de ya, de la yerachi, kesyon administrasyon, m panse mwen klè sou sa, mete m dakò, e sa k fè m te pale, m te, wè, m ap reprann, Gary Marco nou di ke yon polisye sou polisye si yo voye w yon kote gen 2 bagay pou w fè alò kesyon pa gen al mouri pou moun nan se oubyen w demisyone mwen di se sak fè m di lojik sa l kenbe mentnan polisye a kòm yon ajan de sekirize de sekirite ki la pou sekirize lavi e lè byen de sitwayen Avan tou fòk li menm pou l kab sekirize vi e dè byen dè zòt, fò l an sitiyasyon de sekirite, ou ankò fò l sekirize tèt li. Se lojik sa m fè wi, se la m ye wi. Se sa k fè, e se sèt lojik, se sèt konpreyansyon dè choz ki fè ke polis la Pou l opere, yo ba l zam, yo bay bòt, yo bay jilè pa bal, yo bay kask. Non, se jis non Gary, non Gary, non Gary, non non non non tande. Sa ou wè kesyon polisye k pa deplase se sa k te, ankò yn fwa Gary, m te pale de manyè de dire de faire, se paske jisteman je sais ke la police est une institution hiérarchisée. Mwen konnen l, sinon m pa ta menm di sa. M pa ta menm pale de manyè de dire de faire. E lè m nan manyè de dire de faire, donk Je suis en, je suis en plein dans la procédure! Ki manyè li te di l? Ki manyè li te fè l? Kòm mwen pa t gen, m pa konnen enfòmasyon sa, mwen evoke kesyon de manyè de, de dire et de faire la. Paske justement, ankò une fwa, mwen konnen la police est une institution hiérarchisée. Men dire que yon polisye ki se li etidye, yo ba li fòmasyon, li gade yon anviwonman, Li di eh eh anviwònman sa m pap kay ladann paske mwen menm ki pral bay sekirite a m pa an sekirite wi Gary je sè se nan se sak Gary non non non Gary mwen dakò kisa di la. On nèg ki polisye oubyen ki solda y ap voye l al fè yon operasyon yon kote ki gen bandi oubyen nèg a zam oubyen y ap voye l nan lagè. Alò ou pa kwè vil an danje? An kou la l pral detèmine si l pral nan gè a ak si l pa pral ale. Se nan gè yo voye w. Sa vle di ke si w pa vle al nan gè a, ou kite l. Non, operasyon an menm jan an. Talè, talè, banm di w byen. Koute, talè, talè Val. Val, talè, kite m fini Val, kite m fini, kite m fini, kite m fini Val, kite m fini, kite m fini. Jodi a la, w ap rele yon polisye, ou pral fon operasyon wap pran de polisye wap voye yo vilaj de dye oubyen wap voye yo kwa de boukè lavi polisye yo an danje wi lavi yo an danje wi men kisa ou panse si tout polisye yo chita yo reflechi yo di bon pa rapò a nèg yo depi nou al anba nap mouri epi tout nèg yo di yo pa prale sak pase pap janm gen operasyon. Non! Sa vle di ke se yon misyon nèg yo genyen, se swa yo ka fè l oubyen yo pa ka fè l. Yo kapab toujou, de manyè administrativ, fè dè revandikasyon pou dè bagay ke yo dwe genyen pou yo fonde bagay la. E chèf yo tou dwe fè sa. Kite m reponn misye yon bagay ankò. Mete m dakò sou sa deja. Tann, tann, tann. Kite m. Leon Charles. Leon Charles. Lè Leon te rive anba, lè Leon te rive anba, Premye Minis Ariel Henry mande misye, mwen pa bezwen konnen m ap desann. Wi. Swiv mwen byen wi. Leon Charles konn ki danje k gen anba. Swiv mwen byen. Li konn ki danje k gen anba. Leon Charles mete kas, mete bagay li. Misye pran zam li a nèg yo. Misye konnen anba li p ap ka goumen. Li konnen gen zam anba. Misye desann a nèg swat yo. Misye ale kanmenm men l di premye minis lan, si m te mwen ou menm mwen pa ta prale. Premye minis lan di, mwen menm m ap desann. Si Leon Charles pa t desann. ansanm ak premye minis lan, e pa menm pou rezon sa yo li t ap demisyone. Ou nik pa ale, ensibòdinasyon, ou pa kapab, tou demisyone, tou revoke. Ou pa ka fè l, ou pa la. Aprèv, aprèv, kòmandan ki te kite polisye yo ap bat bravo yo, menm kòmandan sa a ka gen pwoblèm. Evidaman. Paske lè yo pa t menm akonpaye misye. Si w konprann byen wi. Si w, si w, gade enstitisyon polis la, li pa menm jan avèk lòt enstitisyon ke w ap gade yo. Gade se pa menm jan epi epi epi lòt bagay ankò monchè jiska prèv di kontrè e m ka batay an nenpòt ki nèg kèlkeswa nivo l nan lapolis la ou wè la lojik se son lè prensip e lè nòm dabò nan enstitisyon sa yo avan lojik Gari avan lojik m pral ba w egzanp tande m poko fini m pral ba w m pral ba w gon yon avyon ki pral an Afganistan avèk 2 militè, yo atake avyon an. Epi 2 militè ameriken yo tiye afgan epi gen yon ki mouri. Epi kounye a yo lanse yon apèl, nous allons en Afghanistan epi on a choisi des unités pou ale an Afganistan. Kòmsi w t ap jwenn yon polisye ameriken ou militè ameriken di li pral mouri, li pè mouri, li pa prale paske te gen lòt moun ki mouri. Nèg sa a li fòme yon fason tèl, dayè se kou masyal yo t ap ba li. Dezyèmman, misye fòme, li konn enstitisyon an, misye pi anvi al sove lòt ameriken yo, kèlkeswa danje ki te genyen. Se yon enstitisyon ki gen zam, m pral ba ou. Se yon enstitisyon ki gen zam ke l ye, Val. Ou gade, non, mwen menm, gon, gon bagay mwen menm, ankò in fwa m mete m dakò sou kesyon yerachizasyon an, se, se le minimòm ke m pa ta ka konnen. Mwen menm m mete m dakò sou sa. Mwen, sa m sot di a la. Et encore une fois mwen panse ke je le redis cette logique tient. Monchè ou konn kisa k pase m regrèt m pa byen e pa pou byen non m regrèt gon nèg ki pa pale isi a Himmler Rebu wè misye tann mwen nan nan nan m di w m regrèt misye pa pale isi a paske pa gen twòp moun lè m di m regrèt li pa pale a e pa ke m bezwen misye pale ou konprann sa m vle di w paske misye konn poukisa l pa pale isi a e pa nou k deside pa ba l pale ou konprann e men tande. Ou pa ka vin di menm spesyalis la. Si spesyalis la rele tann mwen epi l di monchè Gary a Marco, monchè m kwè ke polisye a gen dwa pran desizyon sa a. Sa m ka fè, m ka konsilte yon lòt spesyalis. Men m pa ka pran pòz sa misye di a ke m konnen pase l. Alò ke mwen m ap emèt yon opinyon. Yon opinyon. Parapò a yon nèg ki gen yon pawòl dotorite. Se ke je mè la sè yon refleksyon. M panse gen deba de kote. Li sou kesyon polisye yo pa ale avèk sekretè jeneral la. E sou kesyon sa a, m ap di l ankò, m rekonèt ke lapolis la se yon enstitisyon yerachize. Se sa k fè, kòm mwen menm m pa konn kòman yo te fè l, mwen te evoke kesyon manyè de dire et de faire. Se paske jisteman mwen gen de enfòmasyon ke m pa t genyen. M chwazi Dera, m chwazi Wadson kòm ajan sekirite m. M chwazi Moïse kòm ajan sekirite m. Wè? M chwazi Jude kòm ajan sekirite m. Mwen chwazi yo. Yo nan, gen ki nan udmo, gen ki nan IGPN, gen ki nan tout kote. Ok. Mentnan, mwen prezidan Asanble Nasyonal. Wè, ou wè sa m di a? Mwen se Lambert, mwen se Garry Bodeau, mwen se Cholzer, etc. Kounye a, li inè di maten epi m di, mesye fò n mennen m Jakmèl. Nèg yo pa gen siperyè yerachik pou yo rele, gon kòmandan sekirite k ap kòdone sekirite a ki se Marco. Monchè nèg yo pap ka ale. Menm si Joe vle ale, sekirite kla yo pap fè yon pa. Pase yo rele chèf sekirite yo. Mentnan, nan ka sekretè jeneral la, ki se chèf inite palè nasyonal yo, ki se chèf administratif yo, yo li genyen yon inite k avè l ke palè a ba li. Kelkeswa kote l prale, swiv mwen byen wi, pou konnen byen, fòw akonpaye l. E se pa nèg sa yo ki la toutan. Se pa li ki la toutan, li an tèm de rotasyon. Jodi a se 9, apre 3 jou se lòt 9 nèg. 9 nèg sa yo ki vini an, yo di yo pap deplase san yo pa rele kòdonatè inite ki voye yo pou akonpaye. Kòdonatè Sekretè Jeneral Palè Nasyonal la, Ils sont en rébellion et c'est pour ça k fè yo pran mezi administratif sa kont yo. Autre chose, nèg sa yo genyen ki ka transfere, genyen ki ka revoke tèlman sitiyasyon grav nan sa yo fè a. M te fon lojik sou kesyon lamò a, mwen di, e ankò yn fwa je di ke sèt lojik tyen, non Gary, sèt lojik tyen jiska prèv di kontrè Gary, ou konprann, pase ajan de sekirite a fòl an sekirite dabò, fòl sekirize tèt li dabò, pou lal sekirize lèzòt answit Gary, ou konprann? Mwen gade mwen. M pa vle m pa gade mwen. M pa gade mwen. Senateur nou gen yon difikilte la m rele w pou m mande w yon konsiltasyon an dirèk. Ou la? Wi senatè èske w tande byen èske w tande byen rete la ok dakò m bezwen konnen èske n tande byen tann mwen senatè ou la Mwen la mwen la kounye a m tande w. Ok dakò senatè nap mande w yon bagay an kelke minit ou la? Wi wi. Ok genyen 9 manb nan USGPN ki te dwe akonpaye sekretè jeneral Lyonel Valbrun pou sòti le 17 oktòb nèg yo pa prezante ditou epi yo di ke paske yo pè yo pap mouri yo pap al yo pap deplase a misye pou yo al pon wouj yo pran mezi administrativ kont nèg sa yo yo di yo voye rad yo voye zam voye bòt voye tout bagay kounye a gen moun ki fè konnen ke yo kapab pran desizyon sa pou pwoteje vi yo m ta renmen kòm spesyalis paske m waf anpil konferans di nou sa w panse. Ok. Yo te dwe akonpanye sekretè jeneral la? Wi, sekretè jeneral la. Ok. E nan ka sa yo, lè gen desizyon administratif sa a ki pran pa rapò avèk de polisye, yo gen dwa anplwaye yon pwosedi ki rele pwosedi de rekou. Lè sa yo fè l dirèk. Yo fè l dirèk bò kote yon lòt otorite ki sipèvizè. pann de prezidan, men e yerarchikman yo depann de e direksyon jeneral lapolis. Donk, si o nivo de fonksyonman genyen on desizyon ke yo panse ki pa ki ta vyole dwa yo, lè sa a fò yo fè on. Desizyon ke yo konteste, mwen kwè ke yo te ka ale nan Woukoula oprè dotorite ki siperye yo dirèk selon arete sa a, se la Direction Generale de la Police. Mèt nan, kòm yo pa ale, èske mezi administratif yo pran kont yo a se yon mezi legal? Mezi administratif la, alò la ankò, le Secrétaire Général du Palais, mwen pa retwouve wòl ke l jwe nan e le directeur de la police pou la discipline donk si genyen yon desizyon administratif ki ta pran mwen pa retrouve sekretè jeneral la nan lign de kòmandman an se kòmandan USGPN nan ou di mwen kòmandan init de sekirite prezidansyèl la ki pou ta pran l e adrese l dirèkteman a direktè jeneral la e de la polis la paske il nè pa done selon larete Ebyen yn misyon yerarchik o sekretarya jeneral de la sekirite. Se kòmandan an wi, kòmandan an ki pran desizyon an, ki ekri lojistik, ki ekri lòt antite a ki di yo te mete 9 nèg pou akonpaye sekretè jeneral palè a, nèg sa yo di yo pap deplase yo menm, donk yo di ke se yon ak de sibòdinasyon ke nèg yo komèt le fèt ke yo di yo pap deplase a. Men USGPN m pa wè oken kote ke li ka detache a sekretè jeneral. Ok banm poze w kesyon yon lot jan kounya pa sou USGPN dabò ann poze kesyon an klè eske yon polisye ki detache avek yon vip yon polisye k avek Youri Latortue kom prezidan asanble nasyonal eske polisye sa polisye sa gen dwa di w bon monchè m pa prale tel kote avè w Alò, si ke soti a vyole règleman an, polisye a gen dwa refize egzekite yon lòd manifèsteman ilegal. Alò, si lòd è manifèsteman ilegal, men si l detache avè w sou kote, dizon, yo si prezidan de lasanble nasyonal, je ve a youn seremoni o palè nasyonal, polisye a pa wè poukisa l ta di l pa p soti avè m. E si gen tire? E si gen tire? Misye di, monchè, m pa prale paske m pè pou vi m. M pa pral mouri. A wi la kounye a si gen yon evalyasyon de sekirite a polisye a sa pou l di l ap rekòmande ke vip a pa ale men e pa li menm l ap di vip a li pa ka ale la li ekspoze e ke si w pwale m pa responsab e ke mwen menm mwen panse ke m pa ale lè sa fò polisye a genyen kapasite pou l fè yon rapò pou l jistifye egzakteman ke menas ki te la li depase l pa rapò a fòs ke yo gen wont e ke li rekòmande vip a pale. Men si l pa fè sa, y ap pran l kòm on ka ke ki ka achemine pa otorite siperyè l pou yo ka pran desizyon. Trè byen. Mèsi anpil. Ok. A moi de vous remercier. Dakò. Yes. M pa vle chèche rezon nan bagay. Men deba m ap fè. Non ki. Sa se jisteman. Se sa m te di a, si l wè si li fon evalyon. Ajan kap bay vip a sekirite a li sipoze sekirize tèt li dabò. Sil mouri tout moun mouri dèyèl. Èske w konprann? Fò ajan an sekirize tèt li jan w wè Val ap di a. Fòl sekirize tèt li pase ann di pou si vip a li pa gon moun ki pou kouvril ki pou sekirizel. Pa egzanp, yon atak epi sekiri, moun k ap sekirize vip a gentan pote, pote tèt li epi l mouri. Sa, selon ou menm, nèg UAGPN yo, yo pa t dwe akonpaye, yo byen fèt yo di Sekretè Jeneral la yo pa prale? Bon, nan sans, nan, se, sa pral depann de fason yo di l la, ou di mwens m pa konnen. Men, nan sa Val ap di a, se, e, e ajan an sipoze sekirize tèt li dabò. Ou zekize prezidan e vip a. Marie Claire ou mèt mande mande nenpòt spesyalis pase kesyon an mal fòmile yo e pa konprann kesyon an se sa ou di pèp la poko konprann. Marco gon kesyon lap poze w. Banm mande yon bagay non pandan ou di kesyon an mal fòmile a banm mande yon bagay premye minis lan ta prale premye minis lan deside avan yè kel prale pon wouj tout moun konnen ki danje pon wouj la reprezante ou panse tout polisye yo te ka vini di yo pa prale pon wouj la Se polisye yo t di yo pa pral ale avèl. Eske ou panse kòmsi polisye yo ta prale a paske yo te santi kòmsi yo an sekirite k fè yo ta pral pon wouj oubyen paske chèf la deside li pral pon wouj yo oblije ale? Map pale w nan kad Youri pa konprann kesyon an men mwen menm sèl grenn sam konnen polisye a ou di mens ajan sekirite a sipoze sekirize tèt li pandan lap kouvri vip a li menm lap sekirize tèt li. Wi Gary koman w ye? Kijan w ye? E kom e Marco epi tout oditè yo. Ou te tande nou anvan? Koman? Ho Gary ann eseye rekonprann ga. Non sa se. Gap tande indien. Se ekoutè. Oh misye. Li ba ok pa gen pwoblèm ok e Jeremie le di nou kijan sitiyasyon e finansyè peyi a ye paske nou wè gon kriz total gen kriz gaz ok gen kidnapping etc globalman ki analiz kòm ekonomis ou menm ou fè de sitiyasyon an. Ok ou tandem Garry? Wen tande w byen, nou tande w byen. Trè byen, trè byen, trè byen. Bon, ekoute, sitiyasyon n ap viv jodi a sou le plan ekonomik e finansye, nou pa menm bezwen vin avèk chif pou tout moun santi ki sa ke li ye kòm sitiyasyon. Sa pa gen lontan nan yon radyo sè ke m te konpare sa n ap viv jodi a avèk koudeta. 91, 92, 93, pa rapò avèk nivo de prekarite ki te genyen nan peyi a. Mentnan, diferans lan se ke jodi a, lè w mete pwoblèm, m ta di ekonomik yo kanpe yon bò, D'un autre côté, ou gen yon sitiyasyon de sekirite ki trè trè trè preokipant, e m t ap tande Senatè Youri ki t ap pale avè w talè a sou sa, ki vin fè ke popilasyon an vin gen diferan fardo ke l ap pote an menm tan. Mentnan, resaman la nou bwafè gaz, donk moun yo gen mizè nan kò yo, yo gen gaz nan kò yo ke yo pa ka jwenn, e yo genyen pwoblèm sekirite kidnaping nan kò yo an menm tan. Donk, se pratikman yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike e ki ki rete kanmenm gen anpil enpak sou sitiyasyon ekonomi e finansyè. Paske ki sa ekonomi an ye pa definisyon? Se aktivite biznis, se aktivite moun k ap soti, k ap achte, k ap pwodui, se se boutik, se se moun k ap endistri, se sa ki ekonomi an. Se se restoran, se otèl, se lwazi. Donk, lè pa egzanp ou genyen Le fèt ke jodi a la a, pa gen prezidan, pa gen paleman, peyi a pa sou kontwòl ditou, avèk yon ekip de moun defakto pratikman e pa sou, ki pa gen kontwòl anyen nan peyi a, ki sa k rive? Lekòl lage, pa gen moun k ap veye, e se youn nan rezon ki eksplike chif ou wè gouvènè a bay dènyèman an. Kòman w konprann ke enpòtasyon yon peyi ogmante de 22 pousan, pandan ke resèt k ap sot nan dwàn nan bese de 4 pousan? Donk kèlke pa sa montre w ke jodi a kesyon kòripsyon, kesyon foure men nan lajan leta vin sistematik e plis sou le plan politik e sekiritè pa gen kontwòl, fayit de leta a vin pi pwononse, se tank wap genyen katastwòf o nivo ekonomik e finansye ki vin fè ke an menm tan brh oblije ap sipòte leta a tankou yon moun ki gen yon sòt de m ta di e tankou yon moun ki malad li ap pote, ki pa menm ka kenbe kò l, ke se swa pou l achte gaz, ke se swa pou l peye polisye, ke se swa pou l peye yon ansanm de lòt depans ki gen rapò avèk edikasyon e ot. Donk, men sa sitiyasyon ye jodi a la. Ane fiskal la fini resamman, nou te nou te kanmenm depase limit de sa n ta ta sipoze genyen kòm defisi bidjetè. Li te kanmenm depase 39 milya de goud ke yo te prevwa ke l pa t sipoze depase, e chak fwa sa rive, li gen enpak sou pri pwodui yo, ke nou wè k ap toupizi popilasyon an, e l gen enpak tou sou dola a tou, ki pa janm sispann monte. Donk, m on ti, m on ti imaj rapid ke m fè, m espere ke kesyon k ap vini yo, Gary, va kapab pèmèt ke m ale an de manyè pli spesifik. E, Etzer Emile, ou sot ba on ansanm de detay la ki ki montre ke sitiyasyon grav e menm gravisim an fèt ekonomi peyi a. Men n ap gade sè dènye tan vrèman gen yon rarte de kabiran nan lari a. Ò lè n konnen ke gaz la son pwodui transvèsal se Sètènman, rarte sa ki la sou mache a, l ap gen konsekans sou ansanm de lòt bagay yo. Finalman, e konsekans sa yo, ki sa yo ka ye an reyalite sou lavi mennaj yo, donk an reyalite, Ezè Emil? Trè byen. A sitiyasyon gaz la fòk nou di ke e li gen diferan rezon avan ke m rive nan konsekans yo ki fè ke li la a jan li ye a. Non sèlman non sèlman onivo de la planifikasyon de kesyon gaz la nan kòmand, nan stokaj, men osi jan pou fè pèman an yo, èske ou gen dola, èske ou gen ase kòb pou peye yo, men sitou resaman depi kèlke mwa se sekirite ki pa ka garanti pou transpò gaz la. de trèt de tèminal a stasyon desans de yon pwen a yon lòt e ki vin fè ke ou gen yon pwoblèm majè. E lòt eleman an, se le fèt ke nou pa janm rive aplike de manyè pèmanant, yo te tante fè l sou Preval, pou ke pou ke dekrè mas 1995 lan ki di ke lè pri gaz monte, de 5 pousan oubyen l desann de 5 pousan ou plis, fò n ta sipoze ajiste l nan ponp lan. Jan l fèt Sendomeng, donk ou wè ke non ane gaz la pratikman varye nan ponp yo prèske yon santèn de fwa paske chak fwa l varye lòtbò, yo otomatikman ajiste sou le mache lokal. Donk kòm nou pa janm fè li, li vin fè ke. Li vin gon presyon sou leta jodi a e map tande minis finans lan ki pale de preske 30 milya de goud sou ane fiskal ki sot pase a ke yo ke yo ke yo depanse ou pèdi nan kesyon gaz sèlman donk sa vle di anpil bagay mèten kisa k rive an tèm de konsekans youn nan premye eleman se ke le fèt ke ou gen rarete gaz nan peyi a Li afekte transpò piblik. Sa m pran w premye eleman. Ou te di l talè a, se yon pwodui transvèsal. Li afekte transpò piblik e dan lè de sans. Non sèlman pa gen ase machin ou moto pou moun deplase regle afè yo, men dezyèmman lè moun nan jwenn li, gen anpil chans pou ke kous la pi chè. Paske moun sa a li menm ki rive jwenn yon ti gaz la, kòm li pase mizè pou jwenn li, ou ankò li jwenn li nan detay nan lari byen chè, donk li oblije endekse pri ke l peye a sou kous ke l ap fè w peye a. M ap gade pri moto ap peye nan lè pwovens jodi a la, se prèske 3 fwa pi chè ke kous nòmal la. Donk sa pral afekte kèlke pa kondisyon vi moun yo. Men plis ke sa, lè chofè a pa jwenn ditou, Li pa kapab fè kòb. Paske lè w imajine w gen prèske yon milyon moto k ap sikile nan peyi a, se konn aktivite ekonomik anpil moun sa yo ap fè. Moun ki gen tap tap. Etan lè moun nan pa gen gaz, ki sa l pral fè? Paske pa bliye non, de tyè de moun ann Ayiti ki gen yon bagay l ap regle pou l rantre lajan, se oto anplwa. Se pou yon salè ke yo genyen pa mwa. Se chak jou yo soti, yo rantre avèk ase kòb pou yo achte lwil ak spageti ak diri epi an menm tan pou yo kapab peye swa lekòl timoun yo oubyen lwaye. Donk se de jounalye ke de tyè moun an Ayiti ki okipe ye. Donk sa vle di ke lò gen de pwoblèm konsa ki rekiran, ki pratikman vin prèske pèmanan, li afekte aktivite moun yo e li afekte revni yo de manyè konsiderab. Men plis ke sa, Lè gen pwoblèm gaz konsa e val, li fè pri pwodui yo ogmante. Paske ki sa k rive? Lè pa egzanp ou gen rate gaz, gen de transpò de machandiz ki vin pi ra e k pa fèt ditou. Donk de twa moun ki rive, m ta di apwovizyone yo, pral mande pi chè. Paske Yo pwodui a rar sou paske se yon lwa ekonomik. Jodi a la sou al kote k lwen yo. M ap mande de moun ki nan abite Iwa, k abite Dam Mari, k abite de kote ki trè lwen de Pòtoprens kounye a ke yo pa ka transpòte ou ankò yo pa gen gaz pou yo fè de transpò ou ankò apwovizyonman de pwodui. Donk pwodui yo vin pi chè pou moun yo ke y ap sipòte. Li menm valab tou pou Pòtoprens. Donk, kèlke pa, non sèlman l afekte, m ta di, aktivite de toulèjou moun yo, lekòl, transpò pou moun yo al tout regle afè yo, men l afekte travay yo tou. Sa di ke pwodiktivite yon travay ap genyen pandan peryòd gaz, li bese. Paske gen de moun lè yo pa ka vin travay, èske ou ka met zam nan tèt yo pou sa? Donk, lè moun nan yo pa vini, li afekte pwodiktivite antrepriz sa a. Li afekte pwodiktivite enstitisyon Leta yo tou. Semèn sa yon gwoup ame ap entré nan yon ministè plizyè fwa epi yo moun yo pa vini men ou konprann sa fè yo paka vini paske kèlke pa moun nan pa gen gaz poul kapab fè sal sipoze fè donk tout sa yo se de zenpak ke l kapab genyen sou kesyon sa mentnan li pral baw tou de zantrepriz ki yo menm bezwen gaz pou yo met nan delko yo ki paka jwenn ki li afekte vant yo e genyen ki oblije fèmen tou. Mwen rankontre yon zanmi ki gen yon pwasonnri, men donk kijan yo ka fè konsève pwason yo si non sèlman edh pa bay gaz, pa bay kouran, men l pa gen gaz pou l met nan dèlko l? Donk kèlke pa, mwen panse ke jodi a, sa k ap pase la a, mwen pa imajine ke dè dirijan ap dirije peyi a pou yap gade yon sitiyasyon konsa e ou pa gen enpresyon Val, Marco e Gary ke dirijan yo konprann ki degre de gravite sa genyen lè gen yon jou k pase moun nan gen lajan nan men l li pa ka achte gaz vwa si sa fè 2 mwa sa fè 3 mwa an menm tan tou li vin ogmante sa nou rele nivo ensètitid ki genyen nan ekonomi an an tèm de klima dè zafè. Donk kòman yon moun pral alèz pou l pral fè yon biznis nan yon peyi, ou pa konn si semèn pwochèn w ap gen gaz. Nou konprann byen. E malerezman, Leta ap abòde pwoblèm nan trè mal. L ap arete malere ki gen yon galon gaz nan men li ki pou vin achte. Bon, lè moun gen Delco, ki jan l ap fè pou l achte gaz si se pa nan galon jòn pou l al achte l? Donk, Leta ap eseye trake moun k ap vin achte, pandan ke yo pa trake bandi ki anpeche ke gaz la transpòte. Donk, se pou w di ke ankò yon fwa, n ap dirije pa yon ekip de moun ki pa kapab ou ankò ki pa enterese e vin avèk dè solisyon pou pwoblèm yo. E an menm tan, li koute nou anpil, anpil, anpil. Mèt paske ke menm lè Tout pwoblèm rante sa yo, leta a pa sispann depanse lajan pou gaz. M ap gade rapò ke brh soti resamman, de oktòb 2020 a out 2021, depans brh fè pou l peye gaz pou gouvènman an avèk kesyon enjeksyon dola, li koute prèske 900 milyon dola ameriken. Donk, depans yo toujou ap fèt pandan ke Ou pa kapab apwovizyone pa rapò a tout pwoblèm sa yo ki genyen an tèm de planifikasyon, kantite galon ki sipoze antre nan peyi a pa rapò a demand lan, kantite stokaj ki sipoze kapab fè, men osi le kontwòl de espas yo ki jodi a la nan men gang e leta a rete enpwisan ou ankò li moutre ke l pa enterese pou l kapab rezoud a pwoblèm sa yo. Men, Etzer, an fèt, swivan sa w sot Fè la kòm deskripsyon. Ou montre ke kesyon gaz la, e gen anpil posiblite pou fè ke gen de biznis, antrepriz ki fèmen nan peyi a. E paske yo gen dwa pa jwenn gaz pou yo fonksyone. Piske kriz la son kriz, m ta kab di son kriz pèmanant. Pèmanant nan yon sans ke sa gen plis ke 3 mwa la depi kesyon gaz sa ap poze kòm pwoblèm nan peyi a. Eske la tou, sa pa riske Donk bay de konsekans kòm, m ta kab di, debouche sou sa n ta ka konsidere kòm yon sòt de chomaj pwovizwa ou dè chomè pwovizwa, Etzer Emile, nan sans sa a. Non, absoliman, absoliman, Eval. Paske m sot ba w egzanp talè a de ekip de moun ki ap fè oto-anplwa, k ap degaje yo pou kò yo. Donk tout sa moun nan ap fè a la a, si edh pa bay kouran, paske pandan Karen gaz la dèfwa bay kouran tou, m pa konn si w rann kont de sa. Donk edh pa gen kouran tou li menm, anfèt li pa gen gaz tou pou l bay kouran. Sa vle di ke moun nan pa gen edh e moun nan pa ka jwenn gaz pou l met nan dèlko l si l vle ou ankò moto l si l ap sikile ou ankò machin li. Donk ki sa k rive lè sa a? Tout moun sa yo ke aktivite yo lye kèlke pa avèk kabiran e yo pa jwenn ni nan aktivite yo chak jou se dè chomè otomatikman ke yo ye. Paske m sot raple l talè a, de tyè moun an Ayiti ki okipe, sètadi ki gen yon bagay l ap regle, se pa yon salè ke l genyen, men se chak jou ke l rantre avèk kòb. Donk majorite popilasyon e nan sa l ye. Donk lè w gen sitiyasyon sa, moun nan, ann imajine yon moun tou pa menm ka al nan mache pou l al vann kote l konn al vann paske l pa jwenn machin. Donk moun nan se Dèlma 32 ke li vann. Moun nan se nan mache Petyonvil li vann. Kijan l prale si l pa ka jwenn yon machin oubyen yon moto pou l transpòte tèt li? E kisa sa ap vle di pou biznis li an si ke l oblije peye pi chè a yon grenn moto ke l resi jwenn? E se tout pwoblèm sa yo pou konprann. Mwen renmen di l, popilasyon an pa mande anpil. Li pa mande pou n voye okenn aparèy nan lalin, li pa mande pou n ba l manje ni pou n ba l bwè. Kreye kondisyon pou l ka sikile pou l regle afè l. Sèlman sa. Edier, nan sa nap fè kòm konsta sè ke otorite nan leta yo wè yo, m pa konnen, men an tèm de konsta se kòm kwa yo pa entèrese a rezoud pwoblèm nan. Non, paske yo pa yo pa gen pwoblèm gaz, Eval. Se konsa pou wè l. Mentnan, mentnan, depi depi nèg kap dirije a, depi nèg kap dirije a pa touche pa pwoblèm nan, li pap janm enterese reyaji sou li. Yeah. Men an fèt leta nan peyi Val, Val, pa gen minis ke yo kidnape, pa gen minis ki gen pwoblèm gaz pou l pa jwenn. L ap jwenn. L ap jwenn gaz e l gen sekirite. Donk pwoblèm sekirite m nan ak pwoblèm gaz mwen an se pou mwen li ye, se pa pou li li ye. Fòk nou konprann ni. E toutotan ke nou pa ka mete moun sa yo an danje pou ke sa k ap rive sou nou an ka rive sou yo, pou yo santi ke yo konsène, ou p ap gen solisyon avèk li. Kòman ou panse nou ta dwe mete yo an danje, Etzer Emile? Val, m panse ou konprann kreyòl la, m pa ka di l pi klè ke sa. Bon, ekoute, bon, pa gen pwoblèm. Lè sa nou peye dyè, se pa nou ye. Sa vle di ke nenpòt mouvman pou nou ta fè, si gen pou bloke, se moun sa yo pou nou ta bloke. Men dyè. Paske gen yon lè m ta pral nan Sid, epi gen yon kidnaping ki te fèt, moun yo bloke wout Gresi a pandan 8 è de tan. E lè m gade m rann kont ke se timoun lekòl ki pa ka pase, se machann ki gen bannann sou tèt yo k pa ka pase. Se mwen menm ki ta pral fè yon fòmasyon gratwit pou yon bann jèn nan Sidès ki pa t ka pase, pandan ke premye minis ak prezidan alepòk la, pèsòn pa al bare devan lakay yo ni devan biwo yo. Se sa m ap pale la a wi. Sa di ke fòk nou rann moun yo pa kapab dirije si ke n bezwen yo aji. Paske toutotan ke yo alèz, y ap sikile ouvè kò yo nan lari, pase sirèn sou nou nenpòt jan sa ye, kèlke pa, Yo p ap janm santi nesesite pou yo aji. Eske sa vle di, pa rapò a konpòteman otorite yo e dizè yo Emile, eske n ka di enpak ke w ap pale yo la, konsekans ke w ap pale yo la, se sèlman sektè prive a donk ki afekte, sektè piblik la pa aksepte? Non, leta a tou. Non, leta a tou, Evans. Paske, konprann byen, ki kote taks leta a soti? Li soti nan aktivite ekonomik. Sa vle di ke sèl aktivite ekonomik ki a takse. Donk lè w gen ralantisman lè aktivite ekonomik akoz de kidnaping, ensekirite, pa gen gaz, etsetera, li afekte resèt leta. Donk sa vle di ke nan mwa doktòb lè tout moun pral fè deklarasyon fiskal, deklarasyon definitif denpo yo, ou pral deklare mwens paske w te fè mwens kòb. Non ane ki pa tap mache. Se sa sa vle di wi. Donk leta pral gen mwens kòb. Non mwen yon ti jan pi vag se sak fèm di sa. M poze kesyon kòm kòm ou menm se ekonomis piske m wè yo pa gen yo pa gen volontè pou rezoud pwoblèm nan. Se kòm si ryen nete. E sak fè jisteman m poze kesyon an pou m konnen eske sa pa gen enpak sou sou lavi ekonomik sektè piblik la. Byen sur. Byen sur. Ki vin fè ke menm nèg ki bezwen vòlè kòb leta a li jwenn mwens kòb pou l vòlè tou. Fòk tou n di bagay la jan l ye a wi. Paske leta gen mwens revni, menm lè moun nan ta vle fè kòripsyon, li pa jwenn otan dajan pou l fè. E se youn nan rezon ki fè ke gen dè moun ki di ke leta a konn ap fè kidnaping tou. Paske li pa jwenn ase lajan nan leta a pou l vòlè ankò. Paske li kreye kondisyon pou ke resèt yo fèb. li kreye kondisyon pou ke pa gen aktivite ekonomik, donk kounye a la, li pa menm jwenn poul pou l, li pa menm jwenn poul pou l deplimen ankò. Donk li oblije rantre nan aktivite louch. Se sa k rive wi. Donk kèlke pa, kèlke pa, nou nan yon faz, se sa m rele de yon otodestriksyon, sa vle di ke nou gen yon bal n ap bay pye nou. n ap detui kapasite yo, n ap detui espas yo e pire ke sa, n ap fè moun kite peyi a. E se pa nenpòt ki moun ki kite peyi a. Gen yon grenn bank sèlman m rankontre ak yon responsab li, li di m li pèdi 50 cadre. E pa moun anba non, cadre. Sa vle di moun, dè moun, gen moun ki fòme, ki genyen 10, 15 an eksperyans. Donk konprann sa sa vle di. Sa di ke ou rive nan yon sitiyasyon kote ke, e se moun sa yo wi ki ta pral peye taks la, e yo ki peye taks la wi. Se yo lè achte nan magazen epi ou pran 10 pousan nan kòb yo a wi. Kòm TCA a wi. Konprann byen wi. Sa di ke ou rantre nan yon sik kote ke leta ap detui tèt li, kote ke tout moun pral peye konsekans lan d'une certaine manière. E menm nèg ki te konn fè kòb a leta nan kontra, nan wout, yo pa ka fè yo. Ki wout k ap konstwi nan peyi a la a kounye a Laval? Ou wè gen wout k ap konstwi nan peyi a la aktyèlman la a? Èske gen yon pon k ap fèt nan peyi a aktyèlman la a? Èske gen yon ayewopò k ap konstwi nan peyi a aktyèlman la a? Donk, pa gen travo piblik. Pa gen envestisman piblik. Sa di ke ni nèg ki konn ap fè kòb a leta, gwo kòb komisyon nan travo piblik, ni nèg ki konn ap vòlè, vin gen mwens paske nou pa kreye kondisyon pou ke gato a vin pi gwo, men pou gato a vin ponmkèt. Se chwa sa ke nou fè. Men ekoute, Etzer Emile, lè n ap gade sitiyasyon ekonomik peyi an, e kòm nou gen yon ansanm de otorite ki demisyone, e pafwa nou òganize manifestasyon, nou fè grèv, Kisa ou panse, eske, m ta pale nan deba la deja, eske n pa ka chanje de strateji? Kesyon fòm de manifestasyon ak grèv yo, etan done ke otorite nou yo bouche zòrèy yo, yo fèmen zye yo kòmsi yo pa ni tande, yo pa ni wè. Eske ou panse strateji sa n ka kontinye itilize l e ki enpak li ka genyen sou ekonomi an? Trè byen, Kanpany. M se youn nan ra peyi kote ke w ka fè 2 jou grèv Anyen pa monte anyen pa desann pou ki moun kap dirije ap gade w nan je konsa. M pa wè sa okenn kote. Sa vle di ke nan tout peyi nòmal lè sa rive gen moun kap demisyone. Paske son son frap ou ba leta alò ke w fon grèv ou fè peyi a pap mache. Men se domaj nou vin rive nan yon degre kote ke moun kap dirije tèlman endiferan pa rapò a moun ke lap dirije a. Sa vle di ke li pa ba pèsonn regle anyen pou li. E m te di sa yon lè. M te mèt mete tout moun Pòtoprens nan lari Pou n mande pou moun k ap dirije yo aji, swa pou jistis, pou sekirite, pou mizè, pou kouran oubyen pou gaz, yo pap okipe nou. Men si se reprezantan Nasyonzini an k pale avè l oubyen anbasadè a ameriken an, l ap tande. Sa vle di nou rive nan yon faz kote moun k ap dirije yo pap dirije pou nou e se pou sa yo pa tande n lè n fè grèv, lè n fè pwotestasyon avèk mach, avèk petisyon. Men yo tande nenpòt ki diplomat ki vin Ayiti ki pale avè yo. Donk nou rive nan yon degre de sousou kòm chèf, kòm dirijan, bay m ka rele yo chèf, paske pasifik, de petisyon, de mach, de pwotestasyon, yo an Frans. Fòm de lòt bagay pou ke yo kapab fè tande vwa yo. Donk nou rive nan yon sik de vyolans. Si moun pa boule afè moun, pèsòn pap mande l sa l pot vann. Si moun pa kraze afè moun, pèsòn moun pap poze tèt li kesyon. Donk, ou vin genyen, kèlke pa, gen yon sòt de, yon sòt de, m ta di, yon sòt de, donk, kèlke pa nou vin rantre nan yon lojik, se vyolans sèlman ke moun ka tande. E se pou sa chèf de gang nan yo opilan konsa. Se pou sa yo ka bay presyon. Se pou sa yo ka fè gouvènman mache. Se pou sa yo ka fè gouvènman pot lajan ba yo. Metan, kite pou wè yon gwoup moun ta di yo gen yon pwoblèm, se pou yo nou pral ede yo. Donk ou oblije kèlke pa bay moun nan presyon avèk zam pou l ka aji. Mwen menm m pa kab fè apoloji de sa. Mwen menm se yon pasifis ke m ye. Mwen ap pwone tout mouvman pasifik ki genyen. Mwen rekonèt sa w di a efektivman moun yo pa tande. Men nou pa gen lòt chwa. Nou pa gen lòt chwa e m prèske sèten, menm si m ta kenbe grèv la pou 15 jou, yo p ap fè anyen pou sa. Okontrè, se moun k ap soti chak jou pou defann vi yo a k pral penalize. Paske moun sa a w ap di la a, non sèlman yo p ap pèdi pòs yo, y ap toujou gen menm privilèj yo e y ap kontinye dirije, ban nou sirèn, ban nou gaz, Ban nou ban nou lafimen avèk machin yo. E se sa a pou mwen nou rive nan yon degre dendiferans kote moun k ap dirije ankò yon fwa mwen di ke yo p ap dirije pou nou e konba a se konba pou ke lòt kalite moun ka dirije leta ki sansib a preokipasyon popilasyon l. Sinon n ap toujou rete avèk menm modèl moun sa yo ki ensousyan, ki pa gen zòrèy pou tande nou men ankò yon fwa E nou oblije toujou rete mete presyon sou yo fason ke nou kapab, men nou admèt li, malerezman, se pa nou menm yo tande, se lòt moun ki pa nan peyi a ke yo tande e ki pa gen nesesèman gen enterè avèk peyi a. Men jodi an, Etzer Emile, pwoblèm peyi an, kestyon ekonomik e yonn nan dosye ki sakaje bil Ayiti jodi an, Ke leta ap rive kontwole sa kap rantre sa kap sòti. Selon ou menm, an tèm klè, kisa ou panse ki ta dwe fèt pou n rezoud pwoblèm ensekirite an nan dwàn nan kap pèmèt ke ekonomi an plizoumwen pran jarèt? Trè byen. Kesyon sa a, m ap wè l de jan. Sonje ke m pa ekspè nan sekirite, m ap gade aspè ki konsène m antan ke ekonomis. Dabò, fòk ou rive kolekte plis resous. Lè m gad chif yo byen, avèk potansyèl ke Ayiti genyen o nivo de dwàn, nou pa janm rive kolekte 30 pousan de potansyèl la. Sa vle di nou pratikman pèdi 70 pousan lajan chak mwa. Se mwen k di sa. Donk lè w wè dwann di w resèt li yo se 19 milya de goud nou ane, la m presize, paske la m pa pale de resèt total dwann, paske nan resèt total la, pèsepsyon total la, gen yon pati ke ki pou DGI nan sa dwann pran an. Donk m ap pale w resèt dwann ki estrik yo. Lè nèg a di w li kolekte 19 milya de goud, 20 milya de goud, men tout moun konnen ke potansyèl la se 60, 70 milya l ye. E se pou sa wap wè ke gen tout veleyite sa pou moun kontwole dwan nan peyi a. E se de bagay ke prezidan, zanmi prezidan, tèl zanmi prezidan ki te finanse prezidan. Donk se konsa yo kontwole yo. E se konsa li te toujou ye. Si wal chache yon liv Sauveur Pierre Etienne ekri ki rele Enigme Haïtienne, depi sou Dessalines a nos jours, Kesyon resèt k ap fèt nan dwann, se komèsan, se lè travayè de leta e lè jenero k t ap dirije peyi a k ap kontwole yo, k ap pran yo, k ap kapte yo. Se sa l ye. Donk kèlke pa, li mande fòk ou ta gen de dirijan ki dezenterese pa rapò avèk anrichisman nan kalite anrichisman sa a. Donk kilè nap resi genyen de moun ki enterese a peyi a? Kisa sa sèvi yon moun pou ap mete lajan nan pòch ou, ou konnen ou pral mouri demen maten, pandan wap gade de milyon de moun nan peyi a ki bezwen manje ki paka manje? Mesye, se 50 pousan wi li ye jodi a kantite moun nan peyi a ki paka manje an 2021 wi. E sa pa fè moun anyen non. Se pa ensekirite sèlman non. Se di ke pwoblèm yo anpil. Mentnan, si w rive kolekte plis lajan, kèlke pa, ou pral gen mwayen nan men w pou ke w kapab envesti nan kesyon sekirite. Swa pou gen plis moun, men pou ekipe yo pi byen, pou motive yo. Kòman w pral imajine polisye motive jodi a, pandan ke yo pa gen, yo pa peye yo ase kòb, pandan ke gen de reta, swa fè de, swa fè de kat sou prim, etsetera. An menm tan tou, fò n ta kesyone eta majò a tou. Djot gad bidjè k sot pase la. Le budget de force de l'ordre en Haïti li double, li pase a 14 milliards de goud. Pandan ke yo pa ba polisye yo plis lajan. Fò n ta konn kote yo pase. Bon, se domaj. Se domaj paske menm direktè k soti la, M su ke lè li sot Washington deja, pa gen moun ki pral poze l kesyon, e li pa pral lajistis tou. E se sa m rele lasosyete san sanksyon, kote ke pèsòn pa gen pou poze pèsòn kesyon, epi ensi va la repiblik. Men, lòt aspè a, Pou w ta ka regle kesyon sekirite a, se pa egzanp, kòm si w panse ke nou pa konnen ki moun ki enpòte zam yo, nou pa konnen pou ki non yo te enpòte yo. Èske yon bagay ka monte sou bato san ke l pa gen yon destinatè, san ke l pa gen yon moun ki voye li, ki emèt li epi ki resevwa? E m di sa plizyè fwa, m poko janm yon fwa gad televizyon pou m wè yo di yo te pran zam nan pò Senmak kote yo te di ki moun ki t achte l, ki moun ki te transpòte l, pou ki moun yo te voye l. Sa di ke zam nan yo toujou vin pou kò yo, yo dedwane pou kò yo, yo pa janm gen non ki asosye avè yo. Men de ki jou pral gen sekirite si ke se konsa n fè l e n toujou fè l menm jan an? Epitou. Lòt eleman, se teknoloji. Jiska prezan nèg isi reziste pou yo met teknoloji pou ko ka gen tout done dwan DGI an real time. Sa vle di, tout moun konn kisa k antre, tout moun ki kantite kòb, epi sistèm nan klè tout moun wè l, transparan. Sa pa enterese nou. Paske si l fèt konsa, nèg pap ka vòlè kòb dwan nan ankò. M ap gade Dwàn Loti non pou l di DRS li pa gen rezon. Paske gouvènè a ba nèg yo yon bon frap nan deklarasyon l lan, kòman w konprann enpòtasyon yon peyi ogmante de 22 pousan pandan ke kisa resèt la ye? Se takse w takse enpòtasyon an. Donk si enpòtasyon ogmante de 22 pousan, resèt la pa ka desann de 4 pousan pandan ke li ta sipoze non sèlman monte pou rezon sa a e dezyèmman paske se goud resèt la ap ye. e chak fwa resèt lan an goud, lè lajan an pèdi valè, li gen tandans pou l gonfle resèt la. Donk li ta sipoze gonfle pou 2 rezon, paske enpòtasyon an plis, paske goud la pèdi valè. Men l desann. Li fè yon nòt epi dat 7. Pa gen pèsonn k ap poze kesyon. Donk kèlke pa, fòk nou ale la a, nan repiblik san sanksyon an, kote ke moun yo itilize Leta pou yo anrichi tèt yo, epi apre pou yo pati. Pou al Miami pou al fè vye jou yo e pa gen moun k al lajistis. Ki dènye fwa gen moun ki te nan DGI ki gen dwa k al tribinal? Sa pa janm rive. Men tout moun konnen ke peyi a gen anpil kòb k ap fèt. Ki dènye fwa gen moun sektè prive te arete paske l te fè kontrebann? Pèsòn. Se la bagay la ye wi. Donk pou mwen solisyon w mande m sou sa li rele sanksyon. Men pou gen l fòk moun anlè a pa enplike. fòk moun kap dirije a pa kòwonpi tou, fò yo pa pot kòb ba li tou lakay li le dimanch, le samedi swa jan ke l toujou ye a nan valiz. Fòk li ta odsi de tou soupson. E men kalite ke nou bezwen pou ke n ka jwenn ase lajan. Peyi a pa tap menm bezwen al pote kwi l devan moun k ap ofri l ti kòb, m ap gad tranbleman an pase nan Sid, gen dè gouvènman k ap ofri Ayiti 500 mil dola. Meta, nou pa tap bezwen rive la si ke n te kapab omwen rive kolekte sa ke n ka kolekte onivo de dwàn e de DGI. Men, kòm se espas yo ye pou nèg ki te finanse kanpay e rekonpanse tèt yo, ou ankò nèg ki te pwòch prezidan, pwòch premye minis, pwòch ansyen prezidan pou yo fè bèl vi yo, pandan ke yo pa janm travay nan vi yo. Donk se sa ke nou chwazi kòm sosyete e n ap peye konsekans lan. Li vin bay baryè vid pou zam rantre, men l fè ke estrikti yo vin fèb, moun yo pa byen touche, donk moun yo pa motive tou pou yo travay. Etzer, ki kote ou panse n ta dwe kòmanse pou ke jisteman nou rive a de moun nan peyi a kòm dirijan ki reve peyi a chanje, ki ta swete l chanje e ki pral travay tou pou sèvi dabò la popilasyon an lye e plas de tèt yo jeneralman yo toujou ap sèvi? Repons m pral ba w la, Val, mwen si ke jiris yo ap renmen l. Paske tout tan nap pale laval li gon sèl non wi se la fayit de leta se la fayit de leta se la fayit de leta donk la fayit de leta vle di ke règ yo pap respekte règ jwèt yo pa respekte donk le jou ke nou rive travay pou nou tabli leta de dwa pou leta de dwa a kanpe pou l egziste Pou ke tout moun konnen ke si w fè sa, men sa k ap rive w. Si w vòlè kòb, ou pral nan prizon. Si w fè tèl bagay, w ap mouri. Petèt pa gen règ jwèt. Se nòmal pou ke l pase konsa. Pa gen règ jwèt. Donk, sa vle di ke pou mwen, si mwen pwen de depa, se rive kreye Mete an plas, ranfòse enstitisyon yo nan peyi a pou ke règ jwèt ka respekte. Epi tout rès bagay pral vin aprè. Kesyon wout, kesyon pon, kesyon lekòl, yo vin aprè. Men letablisman de leta de dwa pou mwen li fondamantal nan peyi a pou n mete leta kanpe. Apre yo ale. Epi yap kitem nan afè nou, nou pral tande apre, yo pral pale, peyi a va gen chans, etsetera. Pandan ke yo te nan posisyon pou yo te aji, e yo pat janm fè sa. Trè byen. Etzer Emile, an fèt nou rive pou n konkli. Pandan wap konkli pou nou, kèlè lavni du peyi dayiti e lavni dè jèn sur le plan ekonomik avèk leta sa ke n gen la? M pral di w, Li pral depann de kisa nou pral deside fè pwochèn fwa n gen posiblite pou n fè eleksyon nan peyi a. M pa konn kilè ap gen eleksyon. Petèt nan enn an, nan dezan, m pa konnen. Plis. Men lesansyèl, nou gen yon obligasyon fwa sa a pou ke nou asire n ke se moun ke ki enspire plis konfyans e ki pi kapab ki okipe espas desizyon yo, sot depi anba rive anwo. E se pou sa, ou konn sa djòb pa m nan ye depi dè zane, m kwè w sou sa, se fòme moun, se konsyantize moun, se edike moun. Paske lè n rive nan yon faz, nou gen plis moun ki konprann, ki konsyan, je yo ouvri, gen de bagay yo p ap aksepte. E se la a nou bezwen rive. Jodi a, nou gen twòp moun ki endiferan, nou gen twòp moun ki pa konnen dwa yo, nou gen twòp moun ki konprann ke l nòmal pou ke pou ke ou gen yon wout nasyonal prensipal ki prale Okap ki pa fèt, ki pa de kalite. Nou konprann ke l nòmal pou yon pon kraze nan wout Jeremi, moun yo ap pase nan dlo, se pouse y ap pouse, dlo prèske al avè yo depi dè mwa. Nou konprann ke l nòmal pou gen tout pwoblèm sa yo. Donk lejou ke nou je nou klè Nou pap aksepte ke mesye yo fè sa ap fè a yo, mesye dam yo. E se nan priz de konsyans sa a pou n rive. Petèt peyi a gen pou l fè avan ke sa rive, petèt gen yon kawo ki gen pou l rive avan ke konsyans sa a rive. Men lesansyèl, fò n rive la e fòk desten sa a, lè pou n pran l, fòk nou pran l nan sans pou l bon pou nou. Pou ke nou pa fè l ankò sou emosyon, pou n byen fè l e se la a kesyon an chita. Donk kalite dirijan ki ap dirije n yo, se yo k pral detèmine ki kalite desizyon, ki kote peyi a prale. E toutotan ke nou pa konprann sa, n ap toujou nan menm sitiyasyon an. Se pa fatalite, se pa malchans ke peyi a genyen, se pa malediksyon Bondye voye sou nou. Se kalite moun yo ki pa gen kouy, ki pa gen kouraj, ki pa genyen, m ta di, konviksyon e ki pa enterese tou ak avni peyi a, paske yo pa gen atachman avè l. Kòman w konprann yon nèg ki bezwen kandida men l pa gen rapò ak peyi a ditou? Se sèl lè gen sèl lè gen sèl lè gen yon pwogram li vin ann Ayiti. Donk kèlke pa, yon moun konsa, li pa kè ke wout Kafou a gen labou. Li pa kè ke Jeri pa gen pon. Li pa kè ke ke ke moun tèl kote pa gen pa gen tèl tèl tèl tip de sèvis piblik. Donk se la a pou pou konprann anje yo. E se pou sa ke mwen menm mwen menm mwen ap felisite nou nou menm travay ke n ap fè nan Scoop, edikasyon Konsyantizasyon, m ta kapab di fòmasyon moun, se li k pral ba w yon lòt kalite sitwayen, e kalite sitwayen an pral ba w lòt kalite dirijan. Kalite dirijan pral ba w lòt kalite desizyon. Kalite desizyon pral ba w kalite peyi. Men liye tou avèk ki rapò ke l ap antreteni avèk li, avèk sektè prive. Ki rapò ke Leta ap antreteni avèk entènasyonal. Eske l ap toujou rete jan l ye a, restavèk, Map gade yon nèg ki te ki te ki te ki te konseye spesyal prezidan ki di ke a e e eksetera e se blan yo ki te di prezidan pran tèl DG se blan yo ki te dil pa pran tèl DG non men son avè kanmenm pou di ke se moun ki pa genyen e e ki pa gen kenn konviksyon kap dirije peyi a wi ki pa moun kap dirije peyi a wi donk kijan n prale kontinye konsa avèk menm pratik sa yo. Se pa posib non. Byen, trè byen. Mèsi anpil Etzer Emile paske w te aksepte reponn kesyon. Mwen menm ki pou remèsye nou Kanpany Val e Gary m regrèt ke m pa avè nan stidyo ou konnen sitiyasyon yo avèk gaz eksetera m espere pwochèn fwa n ap gen chans fè sa mèsi anpil tout moun ki t ap tande e se sera pou yn pwochèn fwa babay. Trè byen. Medam mesye donk nou t ap tande Etzer Emile ki li menm t ap entèvenu sou kesyon ekonomi nan peyi an Bonswa konpay, bonswa a tout a tout oditè e Scoop, se yon plezi pou m patisipe avè nou nan e Ayiti Deba. Trè byen, e zigizag. E m te vle konplimante tou e Xèy Nil pou ekspoze a. Dakò trè byen mèsi e m panse ke li li ap tande. Mentnan eksplike nou kisa ki pase an Repiblik Dominikèn puiske nou ap gade n ap li nou wè videyo donk di n de manya detaye kisa k pase egzakteman kisa w konnen puiske il semblerait ke pou le moman prezan ou an Repiblik Dominikèn. Wi e pou lenstan nou la nou la puiske nou gon aktivite n ap fè E weekend pwochen an Repiblik Dominikèn etandone Ayiti e une fwa de pli pa an kondisyon e kondisyon pa reyini e si nou pran eleman tout sa e e e Dyer sot eksplike yo la nou ka detaye pou pou nou eksplike ke li enpratikab. Alò nou retwouve nou an Repiblik Dominikèn nou pa gen anken anpil fyète men son chwa paske menm jan konpa ka deplase l al jwe Miami l al jwe lòt kote Dok nou la a. Hier soir nan Euphoria se on espas, on club ki fè pwogram ayisyen tou lè jedi e ki toujou reyini anpil anpil moun tou lè jedi. Il arrive que hier soir e a konte m te ka di w l te ka fè pral 11 heures kote imigrasyon debake antre anndan sal la pou menote e arete E tout moun ki pat gen paspò sou le chan pou te jistifye ke yo gen papye. Donk yo te o nonb de 16 yo te rive arete, anpil moun te kouri. Donk mal erezman e malerezman gen 4 ladan yo ki te ilegal a savwa ki pa genyen viza. E gen 12 ladan yo ki rive relache. Paske yo menm yo te gen viza kòrèkteman, yo jis pat avèk mache avèk paspò yo. Ou jès ke nou estime ki enpe imilyan, mta ka di w lè ou se yon touris oubyen ou de pasaj nan yon peyi e ke ou reyalize w nan yon klèb wap amize w epi yo egzije fò w gen paspò ansanm avè w, Deja depi dènyèman nou te wè yon atik ki te sòti ke ki te enspire de pa yon lòt moun ke si Santo Domingo pa pran bonè ke li ka pèdi Santo Domingo. Gen anpil moun ki estime se yon pwoblèm de klèb a klèb, se yon pwoblèm de pwomotè a pwomotè, donk se yon pwoblèm pèsonèl pou afekte randevou sa ki fèt tou lè jedi, donk ki koze pwoblèm nan. Men sepandan depi mwa dènye kamyon jón nan te toujou ap mache nan lari pou ayisyen ki pa genyen viza pou yo debake yo e mennen yo ayiti donk m pa konnen e Wè trè byen zigizag zigizag ki kote egzakteman ok ki kote egzakteman klèb sa sitye l nan an repiblik dominikèn avni e venezyela donk se nan e la li se nan kapital la oubyen santyago ou de lasamerikas de avni Venezuela se la a ki gen anpil club paske program club euphoria a li lè jeudi li fè program ayisyen men se yon club ki repute pou yon club ki gen plus aktivite ayisyen men fòk mwen di w autour de li menm gen 2 lòt club e imigrasyon pat antre nan lòt club yo. Ok men zigizag eske lè ou genyen yon viza ou rive an repiblik dominikyèn pa egzanp jan yo fèl swa pou lafrans ou dotre peyi eske pandan 1 an pa egzanp ou gen yon viza eske yo pa ba ou yon titre de sejour yon kart ke ou kapab sòti avèl eske se paspò a avèk viza a ki oblije sou ou tout kote ou pase eske pa gen yon kart. Si lè Lèzetazini lontan te konn bay yon moun yon bagay yo rele Ainanifò, ke l pa bay ankò, men Santo Domingo ou an Frans, bon natirèlman an Frans, depi ou rive an Frans fè kondisyon an reyini, apre sa yo pa egzije w vin e mache avèk paspò w, Lèzetazini lontan yo te konn bay yon ti kat ki rele Ainanifò ke yo pa fè ankò. Lè Santo Domingo Depi kèlke tan, yo egzije fòk moun nan mache a paspò. Pa egzanp, si w pral pou yon transfè, se avèk paspò w pou mache. Ou pa bezwen mache ak yon kat idantite. Yo pa dakò kat idantite pou pran transfè, se avèk paspò w. Non, alò, zigizag, kat zig. Dans un premye tan, peyi a, si w fè de mwa ladan l, ou oblije peye. Si w rive fè de mwa nan peyi a, fò w peye imigrasyon anviwon 2000 peso. Ok. Mentnan, zigizag, eske ou panse sa gon enpakt sou moun ki, pa egzanp, deplase ale an Repiblik Dominikèn, piske sè dènye tan, anpil Ayisyen ale an Repiblik Dominikèn, swa pou kestyon travay, swa pou kestyon sekirite, swa pou kestyon, nou ta ka di, jwe mizik, pa egzanp. Ou menm, piske se nan domèn sa ke w ye. Kèlke pa, li afekte tout moun ki rele Ayisyen. Yèswa, menm si kantite a pa t egzajere, se te 16 moun, men lè ou wè se yon frè w epi jan jès la fèt la li parèt imilyan, li afekte Ayisyen k ap viv laba. Gen anpil moun ki di yo p ap al nan klèb, men mwen m panse se ta plis mache avèk viza yo ki pi enpòtan e si peyi a ba w yon mwa pou w fè ladann, Se apre mwa a, tounen nan peyi w. Pa gen anpil moun ki deplase vin travay piske dominiken pa menm gen travay pou l bay moun ki nan peyi a, dominiken parèy yo. Donk, se plis ayisyen kote ke Ayiti pa an mezi kounye a, ou pa ka menm viv mize w an Ayiti. Gen anpil moun nan klas mwayèn nan ki vin la a vin pran ti repo paske kondisyon sekirite a li reyini, manje petèt pi bon mache, sante a parèt pi disponib, gen kouran epi bon petèt nou pa fyè paske se pa lakay nou, petèt nou pa fyè paske ase souvan se yon peyi kote moun yo gade moun sou aparans anpil men m panse jès yèswa la li kèlkepà li tout o mwen afekte tout moun ki rele Ayisyen. Trè byen. Zigizag, konfime enfòmasyon sa pou nou. Eske gen de moun ki an Ayiti anfèt ki eksplike n ke gen de gen de Dominiken ou administrasyon an li ap fè yon ansanb de Ayisyen plizoumwen eze, zye dou. Eske ou menm ou wè sa rive ou kote ke yo anvi di ou yo ap mete ti siwo ou konprann pou fè yon jan pou tou rete? Sa vle di pou n ou konprann pou n kite Ayiti Depi ou gen yon ti mwayen. E dominiken trè trè trè entèlijan an se sans depi ou gen mwayen e li fè w zye dou lè w fè tout opòtinite yo, kredi eksetera. Natirèlman èske m ka rele entèlijan se yon règ nòmal paske si w ap envesti fò yo pwoteje byen w lan, si w ap envesti yo kondisyon yo fòk ou bay plis moun travay e fò w bay dominiken travay Donk lè w gen mwayen, lè ekonomikman ou vle di, yo ofri w tout posiblite yo. Se ke m panse se de la bòn politik, piske nouzot, nou pa menm pwoteje byen moun, nou kraze byen moun, nou mete dife nan byen moun san nou pa konprann, men a Santo Domingo on ne peut pas le faire paske Gen dè lwa pou sa, gen dè lwa si ou fè sa, sa ap rive ou. Pa egzanp, yè swa, an depi de tout sa yon moun ka fè, ou ka vekse, men se leta t vini, t arete w, e mentnan ou gen viza, ou fè yon nonb de tan, ou pa gen dwa ret pou fè nonb de tan, ou pral peye, epi y ap lage w. Kèlke pa li ka afekte. Kesyon touris la ki egzije fò w gen paspò ansanm avè w la, m panse se fò yo ta rekalkile sa. Men jan m di w la pou m reponn a kesyon an, depi w gen mwayen ekonomik, yo konnen ou se yon referans, ou ka ede peyi a, yo ba w mwayen pou w stab nan peyi a, yo ba w mwayen pou w viv, yo pwoteje w, kankou e lakay w te ye. Trè byen, mentenan Zig, pale n de ou, kisa w ap fè, kisa w ap regle, kisa w ap, kisa w ap ofri ak Bon, e, piblik lan? rezon ki fè m Santo Domingo, e, m kwè ke m ap Ayiti demen, piske New Look ap jwe demen avèk Enposib, m ap tounen Ayiti, men, rezon ki fè m la a, se vre ke m te konn fè va e vyen, men, e, se paske n ap òganize yon long week-end, asavwa le week-end pwochen, Nou tou kap an Repiblik Dominikèn pou la premyè fwa. An vandredi nap nan yon gwo otèl ki rele Hemba El Embajador. Se la nap jwe avèk Kreyòl la e Kinkino. Epi samdi Nou Look ap moute Santiago e dimanch lap Boca Chica a la plaj kote lap mete fen nan toune sa ki se yon long weekend. Donk m envite moun vin gade kanmenm. Menm si map m pa mande pèsòn moun vin ret nan peyi a. Men m panse se yon li vo la pèn piske aktyèlman Ayiti malad e nou poko konn kilè n ap gen medsen. Donk mentenan ou pa panse ke petèt ke pwogram ke w ap genyen an e Ayisyen yo renmen lè zigizag deplase pou l al pote ba yo yon bon pwogram. Eske w panse sa ka genyen de enpakt sou òganizasyon sa k ap rive fèt lan oubyen an tèm de Kantite moun ki w ap tann. Wap pale de aktivite yè swa la? Wè. Sa ki rive yè swa la? Wi. Eske li ka, li ka, li ka afekte pwogram pa w la? Non, non, non, se pa le menm piblik. E a, a lotèl Hembadol, imigrasyon pa menm ka antre. Ok. Ok. Ok. E de de, se pa le menm piblik. E pi, le piblik de New Look, fòk mwen di w, lè jodi se yon pwogram DJ, yè swa li te gen Fantom, e se pa le menm piblik. Donk, menm si nou ta renmen, Euphoria fèt tou lè jedi men se pa menm piblik la, piblik New look la ap sòti an Ayiti, piblik New look la ap sòti Miami, New York etc. Kesyon vaksen an depi ou pran yon dòz ou ka prezante kat la yap kite w antre, dans le cas contraire si tès ou negatif e li daktyalite yap kite w antre men yo plis egzije moun fò w pran vaksen an pou w kapab antre nan tout bwat e m pral eksplike w e kanpay e map pran yon ti segond pou m di ke kesyon moun tap fè peyi se peyi l ye e toutan nou pa deside de mwen menm avè w kanpay pou n respekte lalwa nou pap janm gen peyi yo mande chak moun antre Pou antre nan yon famasi fòw gen kat de vaksen, pou antre nan yon makèt fòw gen kat de vaksen, ou pa genyen l ou pap antre. Pa genyen se Gary Pierre Paul Charles ki te lantre li vaksinen li pa gen kat la avèl, fòw gen kat la. Oubyen w genyen l sou ou oubyen w genyen l nan telefòn ou ka jistifye avèk pyès idantite w. Mentnan tout peyi a yo pase kondisyon an menm si onivo de parleman yo di m kèlke pa yo pa twò dakò men anpil moun An menm tan, gentan al pran premye dòz la pou yo kapab ka al pran transfè yo, pou yo ka al nan famasi, pou yo ka al antre nan makèt. Donk, lalwa pou yon peyi ranje, pou m di menm jan Exè Milè, Exè, fòk nou respekte lalwa. Kèlkeswa nivo kanpay, repitasyon l kòm jounalis e onèt Depi l rive kote Ayisyen yo mande, l ap respekte l. Si nou pa ka respekte lalwa, nou p ap janm gen peyi. Santo Domingo gon ti, m pa ka di l gon ti non, gon longè davans sou Ayisyen paske yo respekte lalwa. Trè byen, mèsi anpil Zigizag Zagalo. Epi n ap tann ou pou vin fè fèt lan an Ayiti. Demain, c'est fête impossible, m'a souhaité à toute équipe impossible là. Bonne fête, il y rendez-vous dans le Caribé, dans la salle, et mon qui paquet table, prend tabou, et profiter, et tout prochain d'hôtel, puisque les choses euh, nous éclairent, euh, il n'est pas difficile. Ah oui, ça c'est sûr. Merci en pile. Hein. Donc, euh, très bien, mesdames, messieurs. Donc, euh, c'était Ziggy Zag Zagalo qui lui-même du côté de la République dominicaine qui t'a banni de précision par rapport avec ça qui passait hier concernant Sa k sèten se ke ou kapab toujou enjoy, men lè w nan yon sitiyasyon ki trè difisil, fòk ou prudan e fòk ou veye anwo, fò w veye anba, paske lè sitiyasyon w pa klè, ou konnen gen de bagay ou poko ka fè nan peyi moun. moun yo, et puis comme il a si bien dit Zigizag, c'est un pays de la loi, y ap fè anpil jefò pou pèmèt ke dans la réalité pou gen de prensip ki respekte, lwa yo fèt pou moun yo respekte yo. donk se pa pou moun vyole maten midi e swa donk nou espere ke konpatriyòt ayisyen ap pran nòt pa sèlman pou la repiblik dominikèn men pou lèzotre peyi kote ou ye an si ou konnen bagay yo pa fin klè pa lage kò w twòp pa lage kò w anba alkòl ou konprann lè imigrasyon debake epi Pou sitiyasyon w grav. Atansyon medam mesye, pa kouri a goch, pa kouri a dwat tout moun rete nan kanpagn nan.